Nou salye w Gary, nou salye tout ekip e Scoop la e staff teknik lan epi tout moun ki ap tande nou la a e nou espere nou pral brase lide nou jan sa toujou fèt. Dakò. E di nou non e non sètifikasyon jij yo, sa sa vle di pou FJKL? Nou pran akte de piblikasyon. Yon lis ke CSPJ mete deyò lendi 16 janvye a, e nan lis sa a, li pran swen li fè yon pati kote se 2 jij ki sètifye, epi yon lòt pati se jij ki pa sètifye. CSPJ rive fè travay sa a avèk apui, avèk konpetans ke atik 70 lwa 27 novanm 2007 la ba li, ki mande yo pou yo fè 2 pwosedire de sètifikasyon sou jij ofisye ministeryèl yo e ansanm avèk ministè de la jistis. Nou kwè sa son bon bagay. Nan lis la lè nap konte nou wè cspj konte 31 majistra ki sètifye. Pretem mikwo la Gary pou nou di popilasyon an fò yo bat bravo la kontantman du fèt ke Nou jwenn anviwon 31 majistra ki bon toujou nan sistèm nan. 31 majistra? Pou yo te elit pou yo. Men nou kwè, se pa yon finisman. Y ap kontinye kenbe flanbo pwofesyonalis nan avèk entegrite a pou yo kapab toujou sètifye paske se pa yon sèl sètifikasyon ke CSPJ kapab ap gen pou l fè. Jodi a ou ka sètifye epi demen ou ka tonbe. Donk peyi a bezwen de moun onèt. kredi, entèg, ki pou kontinye bay moun jistis ke yo merite. Pèmèt mwen gari pou m remonte depi 1986. Prensipal revandikasyon pèp ayisyen an se toujou jistis. Depi yo di jistis ou jwenn tout kalifikatif, tout negatif. Ou jwenn yo di w jij yo kowonpi. La jistis se vann lap vann. Ou byen nan peyi sa pa gen jistis. Ou byen mèsi peyim se paske pa gen jistis nan peyi a ki fè bagay yo kapab fèt konsa ki fè yo kapab fè abi ou jwenn tout kalite jargon sa yo. Men si jodi a CSPJ fon jan li ranmase karaktè l yo deside pran kouraj yo a 2 men pou yo fè pa sa a donk fòk yo jwenn de òganizasyon ki Bat bravo ansanm avè yo kap di yo kontinye fè travay la dans le respect la loi. Lè nou gade nan lis la Garry, nou jwenn gen anviwon 30 majistra ki gen moralite douteuse ki fè pati petèt lè nap reflechi nou di eske jij sa yo pa fè pati de 50 jij ke prezidan Jovenel anvanl mouri t ap pale ke yo te fè l nome a, se kòm si m ta di w pran tanp lan, pran legliz la, ou fè l tounen yon kavèn pou w mete dè moun ki nan vòlò, ki nan malvèsasyon, ki nan abi dotorite. Nou tout konnen konbyen kòb yon majistra ap touche. Lè CSPJ monte desann pou l al mennen ankèt e dat li la l te sipoze fè plis travay toujou, bay plis rezilta de sètifikasyon konsa. Men sa ap fè a nou santi se yon pa, se pou sa nou menm n ap atann ke jij ki pa sètifye yo yo menm, pou yo ale devan bon tribinal, pou gen bon deba kontradiktwa, yon tribinal enpasyal pou y al bay esplikasyon, kote yo bare avèk pil kòb sa yo, kote yo bare avèk pil kay sa yo? Èske w konnen gen de jij. Gen de moun ki konn nan prizon yo pran yo pran fi a epi yo yo yo yo pèdi nèg la nan prizon. Se pa de abi ki pa genyen anndan sistèm nan e dayè ou wè ki pwofil moun ki rete anndan prizon nou yo. Annik pase devan penitansye ki nan lwès la w ap wè ki pwo se moun ki pa gen kòb la se la plipa di tan se li menm ki la. Menm tou tou gon kanpay tou k ap mennen kont CPC ak CSPJ. Nou menm nou kwè E fòk CSPJ tou, li ta mennen ankèt pou l wè sa yo di a eske se vre l ye. Men san ke sa pap touche travay CCPC a li menm li rive fè. Nan travay CSPJ fè a, si w pran lis la, ou gade l, ou vire l, ou tounen l, w ap wè pi fò nan jij ki ladan yo, ou toujou tande non yo. Bon pou pi piti gen 10, depi 2006, non yo ap site nan sistèm nan. kòm moun k ap vann jistis, kòm moun k ap vòlè ak tè jistisyab, oubyen k ap vòlè kay, oubyen ki bay de fo papye, oubyen ki gen move konpòteman nan sistèm nan. Men yo toujou la. CSPJ fè sa ke tout moun k ap wounouwounou anba anba tab la e ke tout moun konnen, nan pwen moun ki kapab di nan jij ki la nan lis la yo, gen de inosan Ladan nou kapab gen de erè ki fèt wi, nou pap di non. Sepandan, travay la se yon travay ki pou apwofondi. Sosyete a gen dwa a la verite, sosyete a gen dwa a esplikasyon. Si fòk lajistis la netwaye tèt li, twòp skandal otou de lajistis. Jodi a yap voye pye sou tout rezo sosyo, sou tout radyo, yo gen mwayen pou yo fèl. Fòk yo fè deklarasyon patrimwàn yo tou, pou yo wè kòman yo te antre anndan sistèm nan. E jodi a pou yo wè kòman yo gentan rich e yo deja di l, yo di yo pap tounen pòv ankò e yo di l e tout moun konnen l sot ke e se se CSPJ ki li menm ki pou ta poze ak sa pou n ta wè eta sistèm nan pouri. Kisa lalwa di lè yo pa sètifye yon jij? Otorite konstitye yo gen pou yo pran mezi rapid e imedyat kont yo. Yo dwe esplikasyon. Fòk baf sezi de dosye ekonomik li, si se pou krim finansye, si se pou lajan l pran pou l fè lajan an nan move kondisyon, si se vòlè l vòlè materyèl, si se vann li vann jistis la, tout sa retrasab. E fòk yo pran yo, voye yo devan tribinal. Paske moun nan pa kapab, li pa sètifye pou koripsyon. Non sèlman li pa sètifye pou koripsyon, li gen yon pakèt kòb nan men l ap viv, alòske li fè yon pakèt moun abi. Imajine w, w ap kouri dèyè yon moun ki nan prizon paske l te fè eskro, epi ou menm ou fè plis eskro ke li. Sa ye vòlè k ap kouri dèyè vòlè wi. Se kowonpi k ap kouri dèyè kowonpi wi. Donk nou kwè fòk lalwa aplike sou chak grenn aktè sa yo nan aparèy jistis la ke CSPJ deside mete sou kote. Fè rekòmandasyon pou mete sou kote. Mwen, Madam Gilles, mwen, mwen pa konn twò gwo e dosye nan sistèm jidisyè a. Lè m di dosye, e m pa konn jij denstriksyon yo, men gen youn m tande ap pale de li tout tan kòm etan yon modèl. Fòm di w m te sezi pou m wè on jij tankou Perès Pòl yo met non l men m pa m pa konnen èske gen gen CSPJ met agiman yo deyò dosye yo deyò pou n ka gade paske sa vrèman m etone. Mwen etone anpil tou e men m ap di w CSPJ pa chita sou dosye ayè oubyen avanyè. Mwen menm majistra Perès m gen anpil respè pou konpetans li, men gen de erè ou fè nan lavi ou, erè a l ap swiv ou. N ap sonje, si memwa m bon, nan 21 fevriye 2006, te genyen yon komisyon dankèt ke ministè lajistis te mete sou pye Yo t al ankete e analize yon seri de desizyon ke otorite nan lajistis yo deside pran, du fèt ke dcpj dalò te kritike piblikman yon seri de jij, du fèt ke l ap arete e yo menm y ap yo menm y ap dekòde. Skandal la te vini otou de liberasyon Wilton Jeannot, Jean Baptiste Laraque ak Nadine St-Juste. Site non yo, se yon dosye ki date depi 2006. 2006, ehe. Epi, komisyon an te pibliye yon rapò akablan pa rapò ak yon seri de majistra anndan sistèm nan ki te gen ladanne deptournement corps du délit, te genyen de liberasyon enjistifye, annik ekstrè moun yo, epi libere yo, sa te mete sekirite Diferan polisye anndan dcpj an difikilte ke yo te denonse l te vin gen yon konfli ouvè ant lapolis nan epòk la avèk lajistis. Komisyon dankèt sa a te fè konklizyon l, pa mande m detay pou m site non paske m pa vle fè twòp pèsonalite nan kad lis ke CSPJ mete deyò a, fò m ta site yon dosye pou yo chak. Wi, wi, globalman. Pou pi piti, gen anviwon 10 majistra. Pa janm genyen non yo toujou site nan radyo, nan tribinal, tout moun konnen yo. Men, jounen jodi an, CSPJ, atravè ankèt li, m panse ankèt sa a pa t difisil pou CSPJ, pou l te kapab rive fè konklizyon an, pou l te mande mete moun sa yo sou kote, paske yo pap ka rete nan sistèm nan ankò. Donk. E se klè ke se depi 2006 mwen sonje sa, sa vle di ke gen de dosye 2004 tou ke m kwè CSPJ touche pa rapò avèk de non ke m wè nan rapò a. Donk sa te vit atire atansyon nou nan nivo fondasyon an sou travay sa ke CSPJ te rive fè a. Bon, e dosye sa li yon ti jan anba anpil pwoblèm jodi a. E kisa kisa w panse ki ta dwe fèt jodi a paske gen yon pakèt jij non sètifye yo menm yo gen anpil griyèf e yo estime ke se abi ke CSPJ ap fè yo e gen ladan yo ki menm panse tou ke menm CSPJ sa tou ki ap endekse yo oubyen ki endekse yo ki pa sètifye yo a menm CSPJ sa tou E genyen de moun ladan l, de manm ladan l, de konseye ki nan menm pratik avè yo. Mwen menm, eksperyans pa m ban mwen, mwen gen plis ke 20 tan depi m ap monte desann, m ap ba w yon sèl egzanp ou pral konprann, monte desann nan prizon, nan tout 18 jiridiksyon. M poko janm rankontre avèk yon prizonye pou w mande l kisa yo repwoche w, pou l di w. L ap di w yo akize m, Mwen inosan. Y ap klame inosans yo sou rezo sosyo, sou WhatsApp, men se devan tribinal pou y ale. Se pou sa nou kwè fòk gen de bon deba kontradiktwa. Fòk deba yo piblik pou jèn etidyan an dwa yo vin chita pou yo wè kote dwa ap fèt plim alamen pou y ap ekri. Se sèl kote majistra sa yo al kapab al klame inosans yo. Se pa sou rezo sosyo, paske lari a konnen plis de yo toujou. CSPJ pran de swen, li pa mete dosye endividyèl yo deyò, men nan nivo fondasyon an, si n ap rale dosye, nou gen anpil plent wi kont anpil nan majistra sa yo, pa tout, ki sou lis ke CSPJ mete deyò a. Nou gen anpil wi. Genyen ki itilize pouvwa yo pou yo antre nan konfli tè oubyen pou yo fè favoritism. Oubyen pou yo mete moun nan nan prizon pou yo al pran kay li. Oubyen pou yo fè moun nan vann yon tè oubyen monte sou tè moun wi. Anpil ladan yo gen kont gen konfiteri anndan ministè lajistis. Si w ta konnen konbyen plent ki gen kont Paul Crutie, ou pap ka konte non. Men yo toujou ap di e ke yo inosan, se dè zòganizasyon ki pa vle wè yo oubyen se abi ke yap fè yo. Se pou sa nou kwè tou fòk CSPJ mennen yon ti ankèt pou l wè sa yo ap di a kisa l ye. Men sou ke sa pa dwe afekte e anyen nan travay ke CTC a li menm li rive fè an matyè de ankèt ke yo mennen sou moralite e majistra sa yo ki te nan sistèm nan. Kòm sistèm sa a gen yon pratik, m pa vle di yon tradisyon, gen yon pratik de kòripsyon ki ladan li, e youn nan moun ki te fè anpil pale anpil nan peryòd sa a, se te Jovenel Moïse, lè l te di yo te fè l nome 50 jij kòwonpi a. Men apre sa genyen lòt rapò ki drese, yo toujou jwenn souvan jij yo, yo patisipe nan dè ka de kòripsyon. E ou sonje Marie Yolène Gilles, E on fwa oubyen ki dènye fwa ou sonje yo te jije on majistra epi yo te pran sanksyon kont li? Mwen konnen pwoblèm, gon bagay nan peyi isit, lap difisil pou w jwenn l non. Paske yo di w se kolonn ki bat. Donk olye pou yo aplike sa lalwa a di a, yo pito fè kopinaj la. Se nan sa n pa fò. Nou fò nan entolerans e le copinage anndan sistèm nan. Se pou sa nou menm n ap kontinye goumen pou nou wè si nou kapab gen yon jistis ki klè, ki pwòp, kote lè w pale de jistis w ap wè se jistis tout bon, se pa yon machandaj tankou yon lo patat devan yon mache piblik. Donk yo toujou panse ke yo o desu de la lwa oubyen wap arete jodi a yap libere aprè. Nou gen egzanp sa t te pase an fevriye 2000 e se te 2021 e majistra pat rete pa gen anyen ki fèt depi majistra pa arete majistra se konsa ke yo di. Donk wap etone w pou wè e si w wè de de gran aktè konsa nan sistèm nan, si yo nan prizon se paske se de aktivite politik kap regle se pa lajistis kap fèt, se byen domaj pou le peyi, se byen domaj pou Ayiti, se byen domaj pou jistis peyi a. Mwen mwen mwen remake m wè w gon dezyèm kominike kote ou pale de de dosye yo ki genyen yo, donk fò yo ta e nome non sèlman pale de fò yo ta trennen devan lajistis sèten jij, men gen de lòt dosye fò yo ta nome lòt moun rapidman, ki dosye sa yo pa egzanp? Ou sonje Gary Val Campagne, ou pa sonje an jiyè 2021, Fondasyon Je Klere te gen yon rapò li te titre l Petro Caribe, Une Ordonnance? Yo fè ni mèt san bann rèf, kèl relasyon? Se kesyon sa yo te poze. Ou sonje jij Ramoncy? Se li menm ki sou dosye Petro Caribe a. E ou konnen kantite pale anpil ke dosye sa fè. Eh, yo sanksyone misye tou li menm? Byen sûr li sanksyone. Donk si l sanksyone, yon dosye konsa kote popilasyon an pran lari, e Kou dè Kont pibliye plizyè rapò e Fondasyon an toujou pran le swen pou l analize yo pou popilasyon an, tout popilasyon ap mande kot kòb Petro Caribe a? Alòske lè nou gade, jij la nan mwen denan son kay Li bati sou wout Pò Jak epi l rann yon òdonans de Kilakyèl. Donk nou e nou mande Dwayen AI a, Majistra Chavanne Etienne, ke nou felisite paske li te toujou, yo te toujou site l kòm yon majistra ki onèt, ki jounen jodi a se yon Dwayen AI, pou l dezinye, yon majistra pou kapab kontinye a ankèt sa paske popilasyon an vle konnen kote kòb petro karibe a li menm li pase se pandan nap mande otorite etabli yo tou ou paka mete kowonpi ap kouri dèyè kowonpi parèy yo donk fòk yo mete laksyon piblik an mouvman kont tout moun sa yo ki pran kòb peyi a al fè dè byen aletranje oubyen nan sou wout fò jak alòske se nome yo te nome l donk nou kwè ke. Nou gen jij ki rekondwi e byen sur menm lè ke yo pa anpil e n ap mande pou yo chèche deziyen yon jij pami jij ki sètifye yo nan kad dosye Petro Caribe a paske popilasyon an vle konnen kot kòb sa fè. Men jij ki sou ka dosye Jovenel Moïse la eske li pa sètifye? Non li pat nan lis sa a. Men fò m mèt di CSPJ ap kontinye. Sètifikasyon se yon bagay ki sipoze pèmanan. Paske yon jij ou kapab onèt jodi a epi demen ou pa onèt. Koriptè yo yo la, e fòk gen de sanksyon ki pran kont yo tou. Tout sa se devan tribinal sa pral fèt. Se sa nap egzije sa. Ok. Donk nou nou mande pou yo nome yon lòt jij rapidman sou dosye Petrocaribe a. Se rapid. Gen gen ijans. Paske nou bezwen, ou menm tou Gary, m konnen ou bezwen konn kot kòb Petrocaribe a ye. Wi. Nou konn toutan nap mande l. Gade nou sot gade nou non peyi nou pa gon grenn stad stad nou gnyn jounen jodia li tounen li tounen yon mache aloske nou gon popilasyon ki jèn ki bezwen fè spò ki bezwen fè distraksyon nou yo di nou gen 25 kote yo nou gen wout kote wout yo pa gen ankenn wout ki fèt. Men, Madam Gilles, gen yon, gen yon moun yo, yon otorite yo sanksyone ki se komisè gouvènman Lafontan, li di CSPJ pa gen atribisyon sa a. Eske ou menm ou panse sa oubyen li gen, li te evoke de lwa ki pa bay CSPJ posiblite paske l di l depann de egzekitif la. Eske ou dakò avè l? Depi nan premye devire a, m te di w se atik 70 lwa 27 novanm 2007 la. ki pote stati majistrati yo ki di yo kapab pwosede a sètifikasyon jij yo, konjontman avèk Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Nou te deja di li. Pandan w ap pale de Komisè Lafontan, se pa sèlman jij ki fè koripsyon ki pou mete deyò nan sistèm nan. Sa m pral di a, ou kapab rele nenpòt moun y ap temwanye ba ou. Te gen anpil avoka, men m ap site non yon komisè. Lendi 16 janvye. Une heure et demie, deux heures. M ale nan pakè, nan biwo komisè Nògès. Komisè Lafontan rantre, li vin chèche yon dosye, m pa pral di ki dosye. Men, li te di l ho e fò. Lè komisè Lafontan rantre, l pase a devan moun, se de avoka k ap di, epi w pa salye, etsetera. Men se pa t sa l te gen. Komisè a kanpe nan fraksyon segond, li fin mande dosye a ke komisè Nògès rale ba li. Li voye je l, li wè moun, li kòmanse ap joure manman. Li dwe gen plis ke disèt joure manman. O dènye moman pou l di w, li joure manman dwa de lòm. M di, O! Komisè Nògès, sa avè m n ap pale? Alò, poukisa w pa di l sispann di betiz nan biwo l? An non tribinal! Ak ki moralite pou moun al kanpe devan moun sa a ki la pou l pwoteje, pou l ap joure manman yon sosyete, epi jiskaske pou l joure manman dwa de lòm? Li pa li pa site non l, li di li joure manman dwa de lòm. M pa ka repete mwen menm. Men mespliko fè a. Alò se moun sa yo ke yo chwazi pou yo mete nan tèt yon pakè. Sa nou panse ke se grav. E komisè Nogues kapab reponn si li pran responsablite l, si l gen kouraj la, m di w wi, sa te fèt vre. E lè m te pale avè l la, li di m a, tèt li cho, e donk se pa posib. Lè Bon jij yo di yo yo mete sou kote paske jij la tout moun di son bon jij li ye men lèl soul fè dega nan lari yo metel sou kote paske li imoral li an dezòd lèl sou li voye wòch yo pa rekonèt li kòm jij tèlman li enkonpatib avèk jij avèk aksyon ke lap fè a nou kwè tou moun sa yo anpil ladan yo konnen yon jij li gen dwa fè lekòl li gen dwa pwofesè a linivèsite. Fòk yo bloke yo tou, yo pa gen moralite pou yal kanpe avèk yon baton lakrè nan inivèsite pou yap anseye moun la moralite. Donk lè yon komisè gouvènman kanpe an plen piblik tout moun ap sezi non tribinal, pil polisye dwe dèyèl kap joure manman konsa, se pa posib mezanmi se pa pou sa ayisyen te goumen. Ok. Jistis la pa ka rive atè plat konsa. Se pa posib. Eske nou gen gen de lòt jij pou n ranplase jij ki pa sètifye yo? Oh gen anpil moun gen ema ki la yap fòme moun yo pou yo kapab vètin yo epi pou yo antre nan sistèm nan nou gen yon peyi ki jèn nou gen anpil jèn ki ki ta renmen rantre lekòl de la magistrature E sa yo yo menm yo ale pou zak ke yo fè, pou movez aksyon ke yo poze. Okontrè, se pou sa fòk gen de aksyon ki fèt, e pou gen de veritab pwosè, pou lòt nouvo jij ki pral entegre sistèm nan, pou nou ka gon jistis ki pwòp, pou yo konnen ki sa kap tann yo, pou yo pa mache sou tras kowonpi yo, oubyen moun ki endisipline yo, oubyen nou ta kapab di w moun ki san imoral yo. Banm tande, banm tande repons sa byen, petèt ou te reponn li deja men m genlè pat tande l byen. E jij sa yo e eske otomatikman fò yo ret lakay yo, yo pa gen dosye ankò, ou di mwens gon pwosedi ki dwe mennen e ki antite ki pral nome lòt jij yo? Gari, A, ou sòti pou fè yo arete m nan peyi a? O, o, o, pa gen arete, se mande m ap mande eksplikasyon. Ou tande komisè a di aprè Bondye se Ariel Henry. Ou pran poze Ariel kesyon l ap reponn ou. E sa komisè a di, li di l o e fò, aprè Bondye nan syèl, se premye minis Ariel. Donk sa vle di, ou deja wè kote bwat dèyè bannann li. Non, non, e pa sa, sa pa vle di sa. Sa vle di tou, CSPJ a pran desizyon an, men desizyon an pa otomatik Li pa gen konsekans otomatik, li pa tou revoke. Se sa sa vle di tou wi Marco, e pa sa? Li vle di sa tou. Nan ka Lafontan. Nan ka Lafontan. Nan ka Lafontan. M ba pou lòt jij yo. Pou lòt jij yo, ki jan pwosedi de nominasyon an ye? De destitisyon e de nominasyon. Prezidan Konsèy la avèk tout manm Konsèy CSPJ a, yo ranmase fòs yo. Sa k fèt la, li gen kèk jou l pa t fèt. Kounye a la, se otorite ki konstitye yo pou yo mete de mekanism rapid pou yo kapab konble vid la, paske se yon gwo vid, hein. Sa se yon gwo vid. Men nou pa ka kenbe pil vòlè sa yo nan figi nou tou non, pil malveyan yo nan figi nou tou non, pou moun k ap bay manti sa yo nan figi nou tou non. E mwen menm mwen kwè, yon lòt bagay ki enpòtan, tout asijeti a deklarasyon de patrimwàn. Fòk yo fòse yo fè deklarasyon patrimwàn yo tou wi. E vetting nan Gary, se pa la a sèlman pou l fèt non. Fò l fèt nan lapolis la tou wi. Nou gen anpil kont, se yon peyi ki kowonpi nan tout kò l wi. Donk si n ap, se swa n ap fè peyi oubyen nou p ap fè peyi. Si jodi a, sa rive la a, nou salye kouraj CSPJ ki pran responsabilite l. Èske w sonje depi kilè te gon vetting, te gon rapò de vetting ki te sòti? L ap date depi lè Mario Andresol te nan tèt lapolis. Te nan tèt lapolis la, egzat. E m sonje ki kalite chalè ak presyon ke ou menm ou te resevwa, mwen menm tou, a lepòk. Wi, m sonje, wi, mwen menm, wi. Dosye Vetting otorite nan lapolis. E jodi a, lapolis la vin pi mal, wi. Bon, e yo menm di, e ou konnen, e fò m bay enfòmasyon an, e yo manke pran nèg laboul la. Yo manke pran nou yo di son polisye k fèl ale. M pa Se toujou konsa wi. Pandan poli pandan operasyon an yo fin bare misye epi gon polisye k fèl ale. M ap repete yon ansyen enspektè jeneral nan lapolis ki rele Avel Victor Jean Baptiste ke m p ap janm bliye sa. Avel wi ki te oblije pran le maki. Stasyon avèk yon polisye. Yon seri de polisye lè yo antre inifòm nan avak avèk zam nan se sèlman legalize yo legalize l nan lapolis la. Se o sèvis de gang yo. Genyen tou, lè yap sekirize vip, lè vip yo pwal nan gang nan se yo menm ankò kap pote mago lajan oubyen zam nan bay gang nan. Donk yo gen yon akwentans de prè ou de lwen avèk gang nan tou. Donk sa pa etonem. E menm jan an tou mwen di w lis CSPJ a pap etonem, non ki ladan yo sa pa etone twòp, okontrè genyen toujou. ki kontinye ap site e nou kwè ke yap genyen pou yo rive sou yo tou pou nou kapab genyen yon jistis ki yon ti jan. Donc c'est une décision à applaudir? Wi, wi, wi, wi. Se poutèt sa nou di, sila yo yo menm ki ki rive sètifye yo, fòk popilasyon an ba yo onè e merit yo, paske fò yo remèsye yo, paske omwen yo la se pa vann yap vann, se pa machandaj ke yap fè, se travay yo ke yo menm ke yap fè.